Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la jodi a se mèkredi 16 novanb 2022 se toujou avèk menm plezi a menm vayb la menm detèminasyon an nou antre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan sa kap pase aktyèlman la anndan bèlè. Ebyen nan kad emisyon sila nou pral fon rale mennen vini konsènan sa kap pase aktyèlman la anndan Bèlè. Bèlè tèt anba. Bèlè gen gwo deblozay. Nèg yo kenbe pòt pawòl Bèlè a ki se Alexandre Marc André ke tout moun rele l Ti Sitwon, nèg yo wonfle Alexandre Marc. Andre, Genyen gwo lòbèy anndan Bèlè, lajan tonbe, lajan mal separe, ebyen nèg Bèlè la yo fache, anpil kout bal ap tire ant nèg Bèlè ak nèg Bèlè. Nèg ki pa jwenn yo, yo fache, nèg ki pa jwenn yo, yo move kou kong, nèg ki pa jwenn yo, yo rale zam, bal kòmanse pete, Bèlè divize ant nèg anwo e nèg anba, nèg Bèlè nou wè ki te fè yon sèl pou te konbat nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout, ebyen nèg Jenèf yo nan moman nap pale a la a yo ta sanble yo kontan paske nèg Bèlè yo yo menm la nan moman an yo divize si nèg Jenèf ta fon pote sou nèg Bèlè nan moman an la a ta sanble nèg Jenèf yo se ratibwaze yap ratibwaze nèg Bèlè. Kounye a la a, ann fè yon rale mennen vini sou dosye Nèg Bèlè yo. Dans un premye tan, Nèg Bèlè yo, yo te fè yon sèl. Te gen Wo Bèlè, te gen Ba Bèlè. Tout nèg sa yo, yo t ap batay kont nèg Jenèf. Te genyen nèg nan Maya, tout nèg sa yo tou, yo t ap batay kont nèg Jenèf. E dènyè fwa batay ki te genyen ant Nèg Bèlè yo avèk nèg Maya epi nèg Jenèf yo, fòk mwen di nou te gen anpil nèg nan nèg Jenèf ki te tonbe. Te gen kèk grenn nan nèg Maya ki te blese, nan nèg Bèlè ki te blese, te gen kèk grenn tou ki te tonbe. Men, te gen plis nèg ki te tonbe nan blòk nèg Jenèf yo. Pou ki rezon? Nèg anlè nan Belè yo, nèg Maya yo, anpil nan yo se polisye. Se nèg ki gen strateji de batay. Se nèg ki konn ki jan pou yo batay lè y ap batay. Ebyen, nou wè batay ki te genyen dènyè fwa a, Sa k koz nèg Jenèf yo te viktim, se paske yo te fè yon pote boure sou nèg Belè yo ak nèg Maya yo. Ebyen, nèg Belè yo, yo menm yo te ouvè ba yo antre, pandan yo te fin antre, yo fèmen yo, epi menm kote a la, yo vide bal nan dèyè nèg yo, anpil nèg te tonbe. Men fòk mwen di nou, gen yon gwo chèf, gen yon senatè nan peyi a, ke non l site nan plizyè bagay, ebyen senatè sa, selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, ta fè kwè se senatè sa, ki tap finanse nèg bèlè yo. Se senatè sa ki te konn bay nèg bèlè yo zam. Men, bagay la vin chanje nan moman an. Gen yon kòb ki tonbe paske nou konnen sa fè lontan moun bèlè ap batay. Sa fè lontan moun bèlè yo ap rele anmwe bagay la rèd pou yo. Men mwen menm gen yon nonb de tan m fè m pa janm tande nèg bèlè. Nèg bèlè pa janm pale m pa tande yo m ap mande sak pase èske se yon èske se yon poze nèg yo fè. E. Dènyè fwa m te pale avèk yon moun anndan Belen l t ap eksplike m kòman sitiyasyon te vrèman kritik pou yo anndan Belen. Ebyen, mwen vin mete dwòn mwen anlè Belen. Selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè lajan k tonbe la mete gwo deblozay anndan Belen. M pral pale de yon jenn gason la ki se pòt. Pawòl bèlè. Misye rele Marc Alexandre André. Ebyen jenn gason sa m sonje lontan mwen menm lè m te konn desann Bèlè se jenn gason sa ki te konn akonpanye mwen nan tout kote nan tout va nan Bèlè avèk kamera mwen pou m al fè entèvyou e lè m desann Bèlè tou se li menm ki konn pale avè m dan le tan lè m te konn ale Bèlè. Men kounya la bagay yo vin chanje mwen menm sa fè lontan m pa met pye m nan geto yo ankò apre pil bagay ki te fin pase yo. Ebyen, enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè Alexandre Marc André ki konn toujou pran lapawòl nan non Bèlè, misye ki konn toujou ap pale pou moun Bèlè, di Bèlè ap sibi gwo reprezay anba men nèg Jenèf yo, tout tan e Alexandre Marc André konn ap lonje dwèt li sou Babekyou, l ap lonje dwèt li sou Ti Jinyò, li te konn ap lonje dwèt li sou Sonsonn alyas Ti Chèf, bon kounye a Sonsonn pa la, ebyen se misye li menm ki konn toujou ap pale. Genyen kempès li menm, kempès se sèl nèg ki pa janm prete kòl devan kamera, se sèl nèg tou ki pa janm pran telefòn poul fè yon entèvyou. Kempès ap pale avèw an prive, men jamè pou di lap baw entèvyou. Genyen Dèdè li menm ki se yon lòt chèf tou anlè Bèlè, nan blòk bò legliz la, kidonk pou moun ki konnen kote map pale a map pale nan do lise a, map pale tou nan do ansyen katedral la. Ebyen dèdè li menm se li menm kap kontwole blòk sa. Ebyen dèdè tou misye pa janm pale e fòk mwen di nou nèg bèlè yo se alye nèg ti lapli yo yo se alye izo yo se alye nèg 400 mawozo yo Yo se alye tou ti Gabriel anndan nan Site Solèy. Kidonk nèg sa yo, yo fòme tèt yo oubyen yo fouye kò yo nan pati ki rele Je Pèp la. Kounye a la, lè enfòmasyon vin jwenn mwen, enfòmasyon ta fè kwè, lajan an tonbe, gen nèg ki jwenn, gen nèg ki pa jwenn. Nèg ki pa jwenn yo, yo pete koken. Lè yo pete koken, gen gwo eskonbrit, bal tire, nan moman n ap pale a la gen gwo gè ant nèg Bèlè ak nèg Bèlè. Elena ap pale gwo gè a se pa ti jwèt piti non gen anba a la e Alexandre Marc André li menm misye pa rete nan bèlè ankò aktyèlman la misye pa pòt pawòl bèlè ankò aktyèlman la selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen misye kite anndan bèlè misye al chwe kòl nan zòn san fil. Se la misye al chwe kò l. E enfòmasyon ki vin jwenn mwen lè m mete dwòn mwen anlè sou baz la, ebyen gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè kwè gen yon polisye ki nan baz la ki anba Belè, polisye sa li menm li antre lakay Alexandre Marc André anndan Bèlè, Li te machwele misye ak bon pataswèl, li tèlman bat misye, ebyen Alexandre li menm li oblije kite Bèlè l al pran refij li nan yon lòt zòn pase misye di m si l pa kite anndan Bèlè pou l al san fil nèg yo ka touye l e nan moman n ap pale a la bagay la vrèman konplike pou Alexandre Marc-André e selon sa yon dwonn ban mwen ta fè kwè Alexandre Marc-André kote l al abite la nan san fil la se kèk dyaspora. Pora ki nan kominote entènasyonal la ki voye de twa ti monnen ba li, de twa grenn dola pou li menm li degaje l kou mèt Janjak pou li mete sou li pou l al lwe yon kay. Kounye a la n ap gade kijan bagay yo enjis. Alexandre Marc André ki tout kote ap bay konferans de près ki toujou ap prezante dèyè kamera ap di men kijan bagay la ye anndan Bèlè k ap denonse move konpòtman y ap sibi anndan Bèlè Alexandre Marc André se li menm ki toujou ap Pale de sa kap pase anndan Bèlè, men kounye a lajan tonbe, Alexandre Marc André pa souse yon mant, okontrè nèg yo antre lakay li yo bat li byen bat paske lap pale, ebyen misye nan moman an li kite Bèlè lal abite nan San Fil. E selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè Alexandre Marc André vrèman an difikilte, e misye di li menm li pa pran lari paske menm nèg Bèlè yo ta sanble lage dèyèl poul touyel, e li fè konnen nèg Bèlè yo ka touye l e yo lage chay la sou do nèg Jenef yo. Sa se pati koze k gen nan moman an la anndan Bèlè. Kounye a la, m pral di yon bagay. Selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, genyen anpil polisye anba ki nan baz Belè a la. M sonje. Te gen yon rapò ki te sòti. Yo te di 40 pousan nan polisye yo nan gang. Men gen yon lòt dwòn mwen mete anlè la sou baz nèg yo anba Bèlè e sitou nan ri Timas epi nan zòn e kòman zòn sa rele kon non Maya. Pa bliye Babekyou li menm li te fon pale, Babekyou te di gen anpil polisye nan Maya ki te desann ak cha blende ki t al kraze kay, ki t al boule anpil kay anba nan Dèlma 6. Kidonk sa se pawòl Babekyou. Men mwen menm mwen mete dwòn mwen anlè. e m chache bon jan enfòmasyon, enben gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen k ta fè kwè gen anpil polisye e polisye a inifòm yo k son yo fin travay yo sòti nan komisarya a tout inifòm lapolis la sou yo y ap antre nan baz anba nan Bèlè y ap antre nan baz yo anba nan Maya. ak tout inifòm lapolis la avèk zam lapolis la sou yo e lè lajan an tonbe nèg yo ap byen fete nèg yo ap byen bwè ap byen tchuip pran plezi yo mete mizik ebyen Alexandre Marc André li menm ki tap pale tout jounen nan radyo ki tap pale tout jounen devan kamera ebyen misye di li pa jwenn anyen lèl pale gen yon polisye ki antre lakay li devan madanm li ak pitit li polisye a bat li. Byen bat. E lè mwen menm mete dwonn mwen anlè pou m kapab jwenn non polisye a, pèsonn nan baz la pa vle ban mwen non polisye a. Nèg yo di si yo gen malè yo ban m non polisye sa a, Alexandre Marc André pa menm fin wè semèn nan, nèg yo lage nan degronn li la a, nèg yo di bon, y ap fè misye kite frekan, kidonk misye di nèg yo kapab touye l epi yo lage chay la sou do. nèg jenèf. Antouka, kounya la nou menm nou kapab konprann fanatik yo. Nou kapab konprann sa k ap fèt nan moman an nan peyi Dayiti. Gen anpil nèg ki pran pòz y ap batay pou pèp. Gen anpil nèg ki di bon yo menm se koz pèp y ap defann. Pa gen nèg k ap defann koz pèp vrèman nan peyi Dayiti. Nou wè ti pèp sa a? Ti pèp sa lage pou kont li. Mwen menm m ap mande jouskilè je pèp sa ap ouvè. M ap mande jouskilè pèp sa ap kapab konprann Ke menm moun ki di li se pwotektè l yo, ke menm moun ki di l ap batay pou yo a, moun sa yo se pwòp enmi yo. Lè pou mouri se ti pèp la ki mouri. Lè lòt gang debake nan chak blòk yo touye se ti pèp la yo touye. Lè nèg Jenèv debake anlè Bèlè, nan Maya, nan Ri Timas, yo touye, yo tiye ti pèp. Men nèg ki gen zam nan men yo a, Se kèk grenn ki mouri, men yo pap fasil jwenn yo. Lè nèg sa yo tou, nèg anlè Bèlè, nèg Maya, nèg anlè sa yo, lè yo desann nan blòk, nèg Jenèf yo tou, lè yo kraze, brize, yo ratibwaze, yo boule kay, yo touye moun, se popilasyon an ki viktim, men moun nou kapab di ki gen zam nan men yo ki se bandi yo, nèg sa yo pa fasil viktim. Se larezon pou lakèl nou wè se mal sele k ap. ap foule se sak fè nou toujou wè se ti malere yo kap viktim ann gade byen pou nou wè ti malere yo oblije kite belèr yo kite lasalinn yo kite dèlma 2 yo kite dèlma 4 yo kite anba maya yo kite dèlma 6 yo kite tout kote nou konnen ki te genyen ti malere ak ti malerèz ki pa gen gwo mwayen ki di bon se nan geto a yo ka viv Yo menm yo kite blòk sa yo yal pran refij yo andeyò, nou wè gang yo yo menm yo toujou rete nan blòk sa yo. Ebyen gang sa yo ki rete nan blòk la yo menm se la yap fè lajan yo, se la yap pran plezi yo, yo di yap goumen o non de pèp pou kondisyon pèp kapab chanje e lè yo fè lajan yo fè lajan pou kont yo, yo pran pil fanm vin fè krèy, fimen bòz, fimen dwòg, pran plezi yo, se sa sèlman nèg yo fè. Nèg ki tap di yap batay pou pèp. Anlè Bèlè, nan moman n ap pale a la gen gwo deblozay ant nèg Bèlè avèk nèg Bèlè. Gwo kout bal ap pete. Gen yon blòk anlè Bèlè se Dèdè k ap kòmande l, gen yon lòt blòk nan Bèlè se Kempès k ap kòmande l. Ebyen selon enfòmasyon mwen menm mwen gen de bòn sous, ebyen Aleksand Makandri li menm li te plis nan blòk Kempès la. E fòk mwen di nan moman an la, Alexandre Dumathe Randré li menm, l ap resevwa gwo menas nan men nèg Bèlè e misye fè konnen nèg Bèlè ka touye l e yo lage chay la sou do nèg Jenèf. Kounye a la m ap fè yon ti ale bò kote nèg Jenèf yo. Nèg Jenèf yo te di y ap batay pou pèp, y ap fè revolisyon pou pèp, pase jan pèp la ap viv la, kondisyon pèp la pa bon, moun pa kab dòmi menm kote ak kochon, kote moun yo ap fè bezwen yo, bagay, bon pil pawòl anpil. Men an nou gade byen pou nou wè tout batay kap fèt, moun mouri nan sosyete a, popilasyon an se yo ki viktim, se ti pèp la ki dezète, lè nou wè gen operasyon kap fèt, domaj kolateral, moun yo tonbe, nan nenpòt kondisyon. Nèg yo te di yap debloy yap bloke tèminal Varreux pou gaz pa sikile paske Ariel Henry li menm se yon dyab, se se se le dimon an pèsòn, Ariel Henry li menm se li menm ki bloke peyi a. ki anpeche tout bagay fonksyone nan peyi Dayiti. Enben nou di bon ok pa gen pwoblèm Babekyou ap mennen yon lit, bon se byen e enteresan paske nèg yo ap mennen yon lit pou libere peyi a. Men enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè nèg yo negosye, lajan tonbe, nèg yo gen lajan yo nan men yo epi yo debloke tèminal Varreux, kounye a la nan moman n ap pale a la tout nèg gen kòb nan men yo la y ap byen vire y ap pran plezi yo, tout ti malere, tout moun ki te di bon y ap sipòte yon idewoloji. li ap sipòte yon mouvman ebyen se nou menm ki viktim nan paske nèg sa yo menm yo konn pou kisa yap batay yo konnen kisa yo tap defann yo tap defann lajan yo tap defann enterè yo yo tap fè bri bloke peyi pou moun kapab atire pou yo kapab atire atansyon sou yo otomatikman atansyon fin atire sou nèg sa yo ebyen nèg sa yo vin yon eleman nan ansanb la si gen negosyasyon fòk ou negosye ansanm avèk nèg yo menm jan nou te wè. Dans un premye tan kote Nasyon Zini te mande pou yo te negosye avèk nèg Jenèf yo, nèg Jenèf yo te vin gen yon plas bò tab la, men kounya la bagay la te tèlman vin dejenere yo wè, nou wè yo mande pou yo mete Babekyou anba kòd e nou wè nèg yo vin ap fè similag, di yap pran dè sanksyon kont Babekyou, Babekyou pa gen dwa moute Kanada, Babekyou pa gen dwa kite peyi a e nèg sa yo ki kote yo prale? Pa gen okenn kote nèg yo prale, se nan peyi a sèlman Nou konnen nèg sa yo ap rete. Antouka, pèp ayisyen, kale je nou. Kòm Ariel Henry te di nou kale je nou, na kale je nou vrèman paske moun ki di yo se zanmi nou, moun ki di y ap travay, y ap batay pou nou pou nou wè kòman nou kapab soti nan sa nou ye a, moun sa yo pa janm nan enterè nou tout bon vre. Okontrè, moun sa yo se afè pa yo y ap defann, moun sa yo se itilize yo itilize nou pou yo kapab fè kapital. intérêt Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. dis à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, petit pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.